Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Eske tout bagay anfòm? Mwen panse sa kay mache. Ben, tande non. Avan mwen kòmanse ba nou dosye yo, mwen gen yon zanmi mwen, m pap ba nou manti waw, misye toujou pale dò, nou toujou ap reflechi ansanm, e franchman gen anpil refleksyon mwen akouche, ebyen, se refleksyon pa l yo ye. Sou koze ti demwazèl la, wè m pa di manman pitit la, Sak genyen timoun 4 ans ou bral la. Li banm yon konsèy pou dire ke gen anpil moun kap mandem nimewo ti pitit sa se de moun ki vini m ta kapab di ki pa pou fè byen men tande byen si nan sitiyasyon demwazèl sa ye la yon moun ta vini pou fèl mal ebyen Bondye ap piniw depi byen avan ke ou pase a laksyon. Anpil moun mande m nimewo a. Men mwen bay plis konsiderasyon ak moun ki nan entènasyonal. Men mwen menm men sa m vle fè. Le peu que j'ai, paske m konnen ke si m fè anons lan sou RL prod, youn ka di lòt, epi demwazèl lan kapab tande nouvèl la. Kòm mwen menm m pa parèt vizaj mwen se yon chwa se pa paske mwen pè parèt vizaj mwen non men m son moun ki trè diskrè anfas kamera mwen timid sim te konn parèt vizaj mwen gen anpil moun ki te gen revandikasyon yo tap plis tcheke nou tou men tande byen men sa m vle fè mwen vle bay yon patisipasyon dabò. Donk, kèlkeswa moun ki rete bò kote kay demwazèl sa a ki te vin pale nan Radyo Tele Eklè avèk Ezaü Sezar, Jozye Leksidò, epi lòt zanmi yo, li menm ki gen timoun sa a sou bra li ki vle bay timoun sa a ak nenpòt moun ki vle a, mwen m di l non. Nou konn poukisa m di l non? Ma fille, si ta pase katran a manje mizè, Ak timoun sa a, se pa jou anpil bon Samariten pral lonje men ba ou an pou deside abandone l. Pa fè sa. Paske m gon istwa ki prèske parèy avèk ou. Men, jounen jodi a la a, kouran lavi Bondye, e kòman m ta kapab di sa, la bòn kanalizasyon vital fè m chape. Si m chape, gen anpil moun kouran an ap boulvèse, mwen oblije foure men pran yo, mete yo deyò. Donk, map mande a nenpòt moun ki konnen demwazèl sa, bal nimewo RL prod. Tout moun konnen nimewo m, se piblik, 33 26 64 20. Si se ou k tande l demwazèl, ou rele m dirèk, se mye. Ok, paske m panse ke nou kapab jwenn kichòy pou ou. Men m vle fè premye pa a pou ke lòt moun yo kapab anbwate le pa. Mwen yon ti jan pè sou kesyon pou moun ki an Ayiti, Alò nap eksizem wi kap mandem nimewo an paske moun ki nan entènasyonal yo kapab plis lè yo an kontak avèk li yo kapab fè yon aksyon pi rapid men m espere ke sa pap deranje nou alò moun ki an Ayiti yo an nou fon ti pale avan epi aprè mwen map kapab fè swivi yo pou nou. Brèf. Dezyèm bagay m vle pale ankò. Genyen yon bagay jounen jodi a la m wè k ap pase nan laprès. Sa k ap pase nan laprès la mwen di halte la. Nou konn poukisa? Menm onivo de medya an liy yo, m wè nou vle antre nan lojik sa. Tanpri souple, pa antre ladan l. Sètistwa de jounalis k ap kalonnen sou jounalis, bagay la pran rezo sosyo. Bon! Sa pa bezwen rive la. Ou tande? Sa pa bezwen rive la. Mwen te fè yon apwòch nan yon emisyon. Te genyen yon konfrè ki te jije l mal. Li fè yon lòt apwòch. Epi, sa fini paske mwen menm, ki se yon moun ki diskrè, kesyon polemik, m pa jere sa. E nou wè kòman sa pase. Toutèkoul, fratènite toujou rete, solidarite toujou rete, e le gran li te fè yon geste de grandeur. Donk se pou m di nou ke jounen jodi a la, gon bagay pou jounalis yo pa antre ladann paske pou sa peyi a ap sibi la, sèt istwa de jounalis ap polemike a lòt jounalis, non, se tèt nou pou nou mete ansanm pou nou kapab fè travay la mesye. Ok! Bon an nou kòmanse bay kèk dosye la pou moun yo non. Gen yon ayisyen, yon dominiken, m ta kapab di depatche ak kout manchèt. Sa pase yè aprè midi ki se samdi 19 mars 2022 an kote ke 2 nèg sa yo tap jwe aza, diskisyon pete, ayisyen an genlè di l pap peye dominiken an, sa w tande a la, misye rale manchèt li, ebyen li depatcha ayisyen an anba kout manchèt. On m'a envoyé la vidéo, sa poko viral paske pa gen anpil moun ki gen video a, men mwen prè pou m kapab retransmèt nou video sa. Se pou m di nou ke nou menm tou ki nan Sendomeng, mezanmi, atansyon! Sendomeng! Gon jan l fonksyone. Mwen menm ki ayè, m konn prensip Sendomeng. M pa ta ka di nou menm ki anndan an, nou pa konn prensip lan. Paske gon bagay pou w evite. Sendomeng, lè w se pòv, konpòte tèt ou an pòv. Men pa egzanp, lè w se yon nèg ki gen posibilite, chak jou, ou kapab gen ven, trant dola ameriken nan bous ou, ou se yon pwoteje pou lè Dominiken. Èske w konnen gen nèg la, Ayisyen. Se bòs yo ye lotbò a paske si yon ayisyen pase sou yon pòs li bay 10 dola ameriken pou 2 polisye gade nèg sa se papa bon kè wi. Donk se pou m di nou ke dominiken li gen move kote l men l gen bon kote l tou ekoute se nou menm ayisyen ki pou fè respè nou ok pa al nan fanm nèg yo pa al chache yo kont epi gade n ap viv pandan tout tan nou genyen pou nou viv nan ti peyi moun yo. Paske kelkeswa jan sa ye, se nou menm kap toujou antò. Konpwene, men si w te nan peyi w, m pa kwè ke ou tap antò. Genyen dat 17 mas pase a o nivo de Kanaran, gen yon patwouy udmo nan lwès ki mete men nan kòlèt yon sèten de Stanley Jean ki gen 25 lane. Sèt un prezime bandi, yo ta akize li Kòm kwa se moun ki ap friz moun, ki ap detounen kamyon, ki ap pote machandiz. Tèt chaje. Foto a deja sou sit lapolis, lapolis la afiche. Enfòmasyon pa sispann tonbe sou Davidson. E Davidson ki tire tèt li, ben tande byen, enfòmasyon ofisyèl la se ta pou yon fi. Men anpil fwa gen bagay ki rive nan vi an, genyen m ta kapab di yon act ki alorijin Toujou gen yon bagay ki a lorijin sa ki rive a. Men gen anpil moun kap fè de kòmantè paske lè m vizite rezo an e m vizite whatsapp gen anpil moun ki di ekoute se tip la misye te kapab gen yon pouse dèyè l paske wè misye ap gade la misye son nèg ki pa jwe non sa vle di se te yon danje depi w gade misye mal ou mò donk depi w wè Davidson non blòk tout moun se mete kew anba vant ou paske afè katouch la li lagel nan kòw pou dan ri donk aparaman sa rive se vre se kapab pou fi a men te genyen yon akt malefik ki fèt dèyè tip sila brèf gon bagay nan kwadèboukè la wi paske fòn di ke Mesye 400 yo, ebyen nèg yo, yo pase a laksyon paske afè kòk a pentad nan menm lakou a pa gen bagay konsa. M pral ba nou eksplikasyon. Daprè tout enfòmasyon ki rive jwenn mwen, paske nou konnen mwen m toujou renmen mete enfòmasyon m okondisyonèl, ta sanble meri Kwadèboukè pa gen kontwòl mache a ankò, daprè enfòmasyon yo. Alò sa m di ki sot pase la a, gen ti deblozay ki fèt nan mache an, paske moun ki gen kontwòl mache a di ekoute, lajan sa pa ka sipare ankò. Se pou sèlman 400 pou li oke. Donk nèg lameri yo jere bagay pa nou, nou menm n ap jere bagay pa nou. Nèg ame ki gen kontwòl mache Kwadèboukè an nan zòn Dagou, ebyen di pa gen dwa gen 2 kò k ap bay sekirite nan mache a. Se sa ki lakòz ebyen sekirite lameri yo pran anpil baton. Mesye pa ale ankò paske e nèg yo se yo k chèf. Donk si nèg yo di cette histoire pou gen 2 kò nan mache a son sèl kò. Men sèl sa m swete pou pa gen ekzaksyon paske on nous a fait croire qu'il y aurait des exactions. Ou konprann? Paske lè leta li menm li absan on seri de kote ebyen moun ki ka kontwole ke yo kontwole. Nou wè lanmò bay pasaj. Pou wout Kwadèboukè a, men ekoute, ou mete nan tèt ou se yon sòt de flechisman? E ba w. Ebyen kounye a la fò n di ke mache a sanse prèske pa sou kontwòl Leta ankò. Se nan men mesye sa yo li ye, nèg yo repran kontwòl afè de kò ap siveye mache a, afè resèt ap fèt gen de kòb la, an yon bagay konsa. Ok, se pou 400 mawozo, nèg yo pral jere aktivite pa yo. Si lameri bezwen repran kontwòl mache a, ebyen se a li menm pou l konnen kisa pou l fè. Brèf. Bon, gwo dosye la a ki vini se konsènan Bon Repo. Enfòmasyon ki fè kwè ke 2 polisye afekte nan sou komisarya Bon Repo reyalize yon enpòtan kout filè nan kafou mache sab pou se ki konès la zòn. Kisa ki pèmèt ak arestasyon moun sa yo ki se. Sévère, alyas Papito, Matenel Pierre, alyas Rolong, Estimé Bertho, epi Jones Jean Félix, alyas Jones. Kat moun sa yo sispèk yo ta manm gang ki dirije pa Patrick ensi koni nan Rozenbèg. Yo te entèpele yo pou enplikasyon prezime yo nan kesyon ransone chofè kamyon epi asosyasyon malfetè. Fòs lòd yo sou enstriksyon kòmandan an chèf AI pnh la, Frantz Elbé, aktyèlman a lofansiv pou kapab trake bandi k ap bay pwoblèm dans la République. Vous savez pourquoi je n'ai pas décidé de poster les photos menm si foto sa yo deja sou sit lapolis, se paske genyen de dout pa rapò ak arestasyon sila. Men vin genyen de twa voice kap sikile sou group sa pou di ke ekoute les notables de la zone ben fok nou ale nan post ki pi pre an paske ta sanble gen nan neg sa yo se inosan. Paske gon bagay pou konprann se pa pwoteje bandi non. Etik pwofesyonèl la m vle gade l. M toujou di nou sa se jis un rapèl. Gen moun yo arete nap poste yo. Gen moun yo arete nou kapab mete foto a e nou flou l. Menm si. Li sou sit lapolis wi. Paske gon bagay pou konprann. Yo arete moun nan. Yo di yo ta sispèk li nan yon bagay. Ba ou menm ou afiche foto l. Demen si Dye ve, lajistis di ke moun sa li te inosan. Kòman ou pral santi ou? Paske lapolis li menm. Li pa gen kesyon etik nan sans sa. Donk on a arete yn pèsòn, on pe fè sa foto, fè l sikile, fè l mache men aprè lè yo inosante l m panse ke Menm moun sa tou si te gen peyi li te kapab rele la polis la la jistis eske nou konprann donk se konsa se par etik pwofesyonèl ki fè mwen menm mwen pa antre nan lojik sila antouka nap tounen toutalè jisteman poun kapab vini avèk plizyè lòt emisyon on va evoke le dosye de Shabba epi nap gen yon emisyon spesyal sou polisye ki yo menm viktim. nan egzersis fonksyon yo. puis puis qui émission émission émission? un peu plus tard Rendez-vous sur Obsession pour, euh, Comment ça s'appelle? Oh my God! Et puis, ben, je sais pas. Est-ce qu'il y a l'autre émission? Je sais pas. Ah non, gon l'autre dossier là, mais en balai parce que la route euh, a été bloquée depuis hier. Je sais pas si on débloqué parce que gon on polémique là entre euh, neg zone terrier rouge, je crois avec Negmi Ballet.